Eric Jean Baptiste nou konnen ki se sekretè di pati politik Rasanbleman dè Demokrat Nasyono Pwogresif, Pè Etènèl Loto, sitwayen an pèdi lavi l yè vandredi 28 oktòb a nevè nan sware pandan l ta pral lakay li. Avan m antre nan videyo a li enpòtan pou ta konn kèk ti detay de sitwayen an, menm ke m konnen enfòmasyon yo. pa anpil. Kiyès sitwayen sa ye vrèman? Eric Jean Baptiste pran nesans le 13 mas nan lane 1970 nan vil Pòtoprens. M te ka di e li menm ki te pi jèn nan fanmi an. Men fanmi an te gen 7 pitit, ki se 4 fi, 3 gason. Sitwayen an ta pral leve nan fanmi sa ki te yon fanmi kretyen. Le 15 mas nan lane 1990, Jean Baptiste ta pral kreye premye antrepriz li ki pote non Pè Etènèl Loto. Lè sa a, li te gen sèlman 19 lane. 2016 a 2017, Jean Baptiste ta pral poze kandida pou prezidan nan peyi Dayiti. Li te fè pati mas la. Men malerezman, li pa t rive genyen eleksyon an, rèv sa a te koule. Yè 28 oktòb 2022 a, A nevè nan sware, bandi Laboul 12 ta pral mete fen ak lavi sitwayen an pandan l t ap moute lakay li, Taraz. Malgre machin li te ye a te blende, nan moman atak lan, pandan nèg yo t ap krible machin lan ak bal, machin lan te fè aksidan. Erik te resevwa plizyè bal. Malgre yo te gentan kouri lopital avè l, men sitwayen an pa t gentan pran swen, li te rann dènye souf li. Menm yon ajan sekirite ki te avè l, ki pote non Viktò, Misye menm sa a mouri sou plas ak bal. La fami, bagay yo konplike. Ayiti vin rive nan yon ray la kote pèsòn pa epanye. Moun ki sou blende, moun ki an sekirite ap mouri. Kiyès ki pap mouri nan ti peyi sa a? Sèl Bondye sèlman ki kapab di yon mo pou nou. Kontinye like. Abòne si w potko fè sa, nenpòt nouvèl ki tonbe sou dosye sa map pote l pou nou. Nou konnen l deja, m renmen nou anpil anpil, yon gran bigòp pou chak grenn nan nou, nap kwaze pou yon lòt videyo sou menm chanèl sa.